Bonjou bonswa la sosyete M pa bezwen di kiyès k ap pale a nou gentan konn vwa deja Pou moun k ap tande m nan maten bonjou pou moun k ap tande m nan aprè midi bonswa Bon mwen jis fè ti vwa sa la pou m te fè pou m te fè nou konnen ke e pèsonèl pou Pou mesye avèk dam lan t sot relem nan kap dim poum ba nou yon ti souf la donk pou byen di nou m panse ke nou konnen e pa sèl baz mwen an ki kwadèboukè m pa kont ke nou dim sa non e map fè nou konnen ke Mte gen nenpòt 3 mwa pral nan 4 mwa mpa janm sòti. Se avan yè la mresi sòti, avan yè mresi sòti. Sòti msòti avan yè la, mannik pran yon trelè avèk yon bwat, bwat la al nan mache al ta prale, ta pral debake yon bannann voyel ale. Aprè sa trelè a mwen menm mkenbel. Mesye, lè kòlèg fè yon bagay nou gentan konnen kòlèg pa lan kachotri, lap di seli t fèl. Wan nèg pe moun pa pran daso sou non kòlèg. Pase gen moun nan kap pran ti telefòn nan men moun lap di e kòlèg. Kòlèg pa lan kad sa yo. Bon lè baz kòlèg te fèt fòme kòlèg pat lan kad sa yo. Ale vwa pou konnya. Kòlèg pa lan kad sa yo. Kad ti telefòn ba e grapyay. Sa ka rive. Al pran kòb sou yon moun non gon bon kòb souli mal pranl souli li gon sou telefòn nan menl tou pran an tankou mal pou kòlèg ou byen nèg kòlèg pal desann micho pal fouye moun pran ti telefòn kèske sa vle di gade moun yo ouvè je nou tande pa fouye non kòlèg a nan nenpòt bagay. Pase kòlèg pa nenpòte ki. E pou dam lan avèk mesye a ki sot te rele m pou bagay Fonparizyen an, ni nou, ni moun Fonparizyen, m ap fè nou konnen mwen m te gen nenpòt de ou twa mwa m pa, non, twa ou kat mwa m pa t janm sòti. E apre m te resi met pye m sou sòl la. E mwen ki te deyò a, se pa t lòt moun non. Se mwen ki te deyò. Ou konprann? Se mwen ki te deyò. Pase m te chwazi fè, m te chwazi di ke m fè sosyal, M pa t jwenn okenn moun reponn avè m. M met pye m sou sòl. Bon, m gen zam nan men m e m gen grenn nan mounda m e sòlda m gen grenn nan mounda yo met pye sou sòl. Nou pa di nou pa ka mouri non. Jou, jou, lè jou a rive n ap mouri. E wi, lè jou a rive n ap mouri. E w ap imajine w, nèg yo ap pase trelè, senmil dola chak tèt trelè, e nèg yo ap pase Bwat yo, gwo bwat yo, 3000 dola, mwayèn bwat yo, 2000 dola, yas yo, 1000 dola. Kès ke sa vle di? Pandan se tan nou nan yon peyi, lapolis la pou pwoteje e sèvi. Api n ap fè lajan kon sa. Mezanmi m p ap ba nou manti wè, si nou pa sispann nan bagay sa yo, m ap ba nou, m ap ba nou semèn sa la. Jodi dimanch, semèn sa k pral kòmanse la la m ba nou l. Nou pa sispann nan bagay sa yo. Chofè, madan sara, pran reskonsablite nou. Depi nou travèse a nèg sa yo, sa n jwenn se pa nou. Pase nou la pou n pwoteje, sèvi, nou pa ka fè malere abi konsa. Pandan se tan n ap di bandi ap fè abi, pandan se tan nou pi mal. Ba kont nou gen vòlè tout jan. Gen tout tip de vòlè. Ba kont nou non. Nou pi mal. Cha krèm lan Mwen wè w tap pouse bouda w e mwen t tap teke lan vit ou a wi. Mwen wè chak m teke lan vit ou a ou fè bak. Ou te dwe fè yon rete. Mwen apre w m ba wè w menm ou desann wal wal wal wal tann cha volim 6 la. Cha volim 6 la ou mèt poze w. E mwen kòlèg ki di w sa. E lemond ap tande. E lè m lan lari a, lè m rantre, e lan moun dam pou rantre anndan. E lan moun dam pou rantre anndan. E m pap ba w manti, kòm m wè w pa vle rantre lan moun dam, m ap pran w deyò a kanmenm. M pa ka pran w anndan, m ap pran w deyò a kanmenm. Ou pa konn plan mayi nèg sa. Ou tande w vin wè. M pa ka pran w deyò a, m ap pran w anndan kanmenm. Mèt pozo. Jou pou jou dat pou dat. Kaka je pa linèt. Jwe a bèt la pa manyen ke l. Tande. E sèl sa m t ap di. M p ap kontinye non. M p ap pale plis. An mwen nou ret la kòlèg kòlèg kòlèg. Nou konn kiyès byen k ap fè l. M pa di moun m pa di isi m pa di sila. E Ok m pa bezwen kontinye M rete la Twòp chèn konn gate revèy M rete la Pase bòn jounen Pep mwen an. M renmen nou anpil. Menm lè nou menm nou pa renmen m. E si nou te konn fè politik, m panse ke menm lè, pandan se tan nou ap antann avèk nèg cha yo, e pa nèg cha yo nou ta antann, nou ta antann, nou ta al antann ansanm avèk Lamò, oubyen nou ta vin antann ansanm avè m, mwen m a lamò nou ta met tèt nou ansanm, nou ta wè sa n ka fè. Men, nou konn kouri n pa konn kache. Nou konn kouri n pa konn kache. Wè, n ap antann nan anèy cha, n ap antann nan ba kòb. Wè e vi nou nou riske. E vi nou nou riske. An egare. Pou nèg chen yo nou menm. Nou pa bezwen fè tèt cho mesye. Nou pa bezwen fè tèt cho. Nou mèt kwè m ke nou pa bezwen fè tèt cho. N ap di demen dimanche, jou a rive yo te bay 72 è tan bagay sa. Nou pa bezwen fè tèt cho mesye. Nou pa bezwen fè tèt cho. E mwen di nou sa. Pran san nou, pran tan nou. Kòm Babekyou te voye de twa nèg ba nou, nèg sa yo gen bèl wotè wi mesye, nèg sa yo wo wi, nèg sa yo gen bèl wotè, eta de nèg de bèl wotè mesye, nèg sa yo te ka travay pou lapolis la, yo te ka dèyè do, yo te ka tounen bodigad de se de gwo zotobre, konprann, nèg sa yo, m wè nou mesye, m wè nou. M wè nou. O DV pam lan sou nou. Gade non. Chen an pran son. Pran son pran ton. Fè babekyou ranfòse w nèg tojo. Anpi e Kòm m wè komisè Roger vle ralanti kòl sou ou men komisè Roger lap difisil anpil. Depi w gentan lan gang lan w lan gang lan nèt wi. Retire kò la l pa fasil. Sa te di w al rantre tèt ou. Konprann? Kòm m wè komisyon ti jan vle ralanti kò l sou nou e m pa konnen si l ap ba nou de twa cha ba nou de twa cha. Nou te gen yon reyinyon nou t ap fè pou nou tande pou nou teke Doudoun ansanm avèk Remi. Pa pran chans. Pa pran chans mesye. Pa pran chans. Li pap bon pou nou. Lè l pran, lè l fè l konsa, li pap bon pou nou. Konprann? E pou le moman m wè nan fè nou, tèt nou, nan fè tèt cho, pran san nou. Pran san nou, pran san nou. Fè Babekyou ranfòse de twa ba nou nan nèg li voye ba nou yo. Epi lè fini pran san nou. M ap ateri sou nou wi. M ap ateri sou nou. Jou m ap ateri sou nou an, m ap fè nou konnen davans. Mwen menm m pa janm, m pa janm renmen ba nèg kou sezi. M pa janm renmen pran nèg an lach. M di w m ap rantre, m ap rantre. Ou te nèt wè l te lannwit, depi m te gentan di w m ap rantre, m ap rantre. E pou pèp Kwadèmisyon an, nou menm nou pa bezwen fè kè sote. Depi nou tande kout bal demare, fèmen pòt nou. Depin pa gen bandi ki antre anndan lakay nou, nou fèmenl fèmen pòt nou. Menm lòske nou ta gen bandi ki rantre anndan lakay nou, ki kache pandan setan lap kache poutèt pou kout bal pa pranl poul pa mouri, nou pa bezwen fè kè sote. Nou menm nou nou frajil se vre, men nou pa nou pa reyaji menm jan avèk imoral ki rele ki nan lapolis yo. Alè nou menm lèn rantre lon zòn, Sa ka rive, n ap fè kout bal antre bandi a bandi, moun pran bal. Men nou pa nou pa boule kay moun, nou pa bay moun bal. Si w wè nou boule yon kay, ou mèt konnen sa e kay bandi parèy nou. Konprann? W ap imajine w, m gen polis ki ret bò lakay mwen, genyen k kite zòn bò lakay mwen. Konprann? Lè yo kite zòn nan konsa, epi pandansetan, m ap tande ke gen kay ki kase, bagay sa yo. Mesye met jeran lan kay nou. Lè nou kite zòn nan, nou gen yon krentif nou kite zòn nan, met jeran lan kay la. Si gon bagay menm pou m ka konnen paske konnen m pa gen baz pre kay nou. Menm pase m pa anafa avè nou. Si nou wè m nou moute sou mwen m ap moute sou nou tou pase nou gen zam nan men nou m gen zam nan menm. M pa anafa avè nou. 5 a mi lan la m lan maren 12 la. E kè m fè m mal pou inosan k ap pran swen lan lopital la. Pase lè m desann. Depi neg yo Al pran swen lan lopital wa toujou map tou fwape w tou lè sa kèm ap fèm mal pou inosan yo t lan lopital la a e ou kap pede bay neg yo swen paske ou ye lèm te desann lan gen anpil neg ki te mouri tal lakay ou konprann gen anpil neg ki mouri anndan senkamit nan marin tout sa anpil neg te mouri anndan e polisye ki te Ki te swiv bakòp mwen an lè m potko desann kot chen an. Lè m te fin pase Kafou Chada, lè lòt de polisye yo m te klaksonnen yo, yo pa t konn kiyès ki te lan machin nan. M te pase m ale. Ou menm ou te chwazi ou te chwazi swiv machin nan. Ou te ou te vin lan mounda nou. Lan lè lè n te kanpe lan blokis la lan mache a, devan mache a, Maren an. E mwen t te bò kat pòt la E pa lòt nèg non E mwen t te bò kat pòt la M te fout ou yon zoklo nan tèt ou a M te pran zam nan epi m te di w ale a Apre w te moute moto w ou te vire w ale a Kòvisye gwo vant lan E mwen E mwen kòlèg ki te sou sòl la lè sa Ou pa t konnen w sezi Kaka Non nou pa touye moun konsa E lè moun nan sòti pou l touye nou nou touye w Epi pèp maren an Pèp kwadèmisyon Pèp maren. Pèp zòn sat la, ouvè bouda nou. Ouvè bouda nou laj, men senpleman lè map desann depi m fè nou konnen, aranje nou pou bal pa pran nou. Ay nou menm nou pa, nou pa an afè a moun. Nou pa an afè a pèp e nou pa anfas pèp, nou anfas lajan. One, Tout lidè ap bay lòt baz lajan pou yo fè zam yo bèbè, pandansetan nou menm lè nou fè zam nou bèbè, nou pa jwenn yon lidè t vin pale avè nou ki pou ba nou lajan. Hum! Nou pa ka fè l, nou pa ka kite l bèbè nèt non. E sa m t ap di nou. Pase bòn jounen.